109 TV antre lakay ou d'une manière ou d'une autre nap di w bonswa jodi a nou pral pale de la polis an ayiti e ki ap fè similak ki fè ta vle fè kòm si fè sòt yon rapò sou konfè nan konfèranse de près ke yo bay jodi a Li montre ke y ap travay sou afè asasina Prezidan Jovenel Moïse e nou konnen sa gen 11 mwa e kèlk avèk anpil jou pase sou yo. Sa pral gen 12 mwa la, se jodi 28 jen an, apre nou konnen anpil traktasyon ki t ap fèt sou afè dosye lanmò prezidan an, sou afè lajistis. Nou gen pòt pawòl pnh la ki sòti bilan e kòm si pou li ta fini. Kòm yo wè dat la pral rive. Nèg yo fò yap jwe, yap fè komedi. Yo wè dat la pral rive. Nèg yo sòti yon konferans de près pou ta vle montre ke y ap travay sou dosye a, s on bagay ki yo kenbe a kè, s on bagay ki cho. Bon, de tout fason, nou pral fè w koute jan pòtpawòl la t ap pale, apresa n ap tounen. Pou nou menm pou nou fè ou pou nou fè kòmantè pa nou, pou nou fè opinyon pa nou. Konprann? Sa vle di sa trè zenpòtan pou nou bay opinyon pa nou sou zafè prezidan Jovenel ki mouri, ki asasine. 28 jen 2022, Direksyon Jeneral pnh la N ap prezante yon konferans, men se pa yon konferans majistral kòm nou konn fè li, kote ke nou vin avèk yon bilan swa pasyèl oubyen definitif, men nou an preparasyon doun bilan de 2 mwa de pnh la. Men. Se pa yon bilan, ou konprann, se pa yon konfe, li di, y ap bay yon konferans, aprè li di menm ankò, li di se pa yon konferans. Sa vle di se yon jwèt y ap fè, se kòmsi se yon bagay jis pou kamonfle popilasyon an, A okazyon vrèman e premye ane ke depi yo asasine prezidan. Nap kite ou kontinye nap swiv. Nou estime ke l enpòtan gen de dosye fòk popilasyon an li menm li okouran de dosye ke lapolis, dcpj ap trete. Nap di konsènan swivi ankèt sou asasina prezidan. Jovenel Moïse ki te fèt dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 a Pèleren 5 lakay li, kote ke ankèt la te a tou chapo, o nivo de la dcpj, egalman o nivo de enspeksyon jeneral li. Dcpj achemine ankèt la, rive nan lajistis, kote ke genyen plis kon trantèn de moun ki defere, plis kon dizèn de moun ki ap rechèche tan o nivo nasyonal e o nivo entènasyonal via Interpol. sou kou mitiwogatwa pou ke nou menm nou kapab pote kole swit a komisyon wogatwa ke lajistis li menm ta deside bay dcpj. E o nivo enspeksyon jeneral, genyen nan kad dosye sa a, enspeksyon jeneral mennen ankèt administratif li, li fè rekòmandasyon bay direksyon jeneral pnh la, kote ke li mande atravè rekòmandasyon an pou 33 polisye ranvwaye e 3 mizandisponibilite. Dosye sa vin jwenn ansavo ankèt administratif la vin jwenn deja Direksyon Jeneral la e Direksyon Jeneral la ba oke l e li retounen dosye sa onivo Enspeksyon Jeneral pou swit administrativ. N ap di dimanch 26 jwen. Ou tande? Se koze sa a misye pale e a lokazyon nou ka di nan mwens ke yon semèn. Se pral premye anivèsè komemo, e pa anivèsè, se komemorasyon lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Lapolis ki vin fè yon konferans de près, li di men se pa yon konferans de près li ye vre. Sa vle di y ap prepare yon. Yon kòm se yon bilan de 2 mwa ke yo fè a e sa ki pase nan repiblik la an jeneral pou yo bay men kòm se se mwen se dediksyon sa m fè kòm prezidan pral gen 2 mwa l mouri o debi te gen anpil traktasyon lapolis ap moute desann arete vrèman fè arimay men apre sa sa vin kraze nèt plat ou pa janm tande kot lapolis fè yon okenn arestasyon, ou pa janm tande kont lapolis fè ankenn pouswit e kont moun ke ki ta di ki sispèk, e menm moun ke yo ta arete nan lòt peyi, yo mande Ayiti pou yo fè demach pou yo vin pran moun nan, gouvènman ayisyen vrèman pa enterese. Sa vle di, men nan kisa peyi a ye, men nan ki, men nan kisa nou panse Prezidan Jovenel Moïse pral jwenn jistis, Pa konnen ou menm ki sou panse nan konbyen tan prezidan ap jwenn jistis e si lap jwenn jistis e ou ka mete sa nan kòmantè a. Se yon demagoji nèg yo ap eseye fè pou popilasyon an e m pa konnen e kijan yo pral reyaji le 6 le 7 jiyè kap vini la paske gen kèk ti mobilizasyon ki pral fèt tou se jis pou lapolis ka di Wi li menm li travay men rapò l. E sa sa vle di nan kontèks lanmò prezidan Jovenel la. E nou konnen gen anpil demagoji k ap fèt nan gouvènman sak la vrèman ki pa gen ankenn volonte non sans pou kòm si ta genyen yon vrèman e ankèt oubyen yon vrèman lajistis ki pou ta bay jistis. De plis, sa fè plis ke 15 jou palè d'jistis peyi Dayiti gen yon pakèt nèg ak zam ki okipe espas sa. Palè d'jistis yon peyi? Sa son blag li ye oubyen yon bagay serye? Sa fè plis pase 15 jou gen yon bann nèg ki pran palè d'jistis la an otaj, La polis poko La polis Gen yo di gen lame dayiti tou La polis ak lame dayiti Pa janm menm fè yon blokaj nan zòn nan pou ta fè tchèk pwent pou ka Fon arimaj pou ta di e ke yo pral Chèche deloje moun sa yo nan pale jistis nan yon peyi Kisa sa vle di Sa vle di Lajistis la li gen limit li. Lajistis la li pa pou tout moun. Lajistis la li pou yon kategori moun. Lajistis la se pa afè kòm si y ap chèche konn moun ki koupab kè si pa koupab pou yo di e pou yo rann òdonans bagay sezi sela. Se pa sa k ap fèt nan peyi Dayiti. Nou pa konn sa k ap fèt la se pa lajistis k ap fèt. Ou konprann? Sa vle di si depi tout tan sa lajis la palèt jistis. Pale de jistis. Kelkeswa kantite gwo zam ou ka di nèg yo gen nan men yo, pa gen okenn pretèks ou ka pran pou ka di ke e nèg sa yo e gwo zam ki nan men yo ki fè ou pa ka al kote yo ye, se paske non. Se leta, leta reprezante leta, leta se pi gwo fòs ki genyen, se monopòl de vyolans, men se pa an Ayiti genlè, e genlè se pa nan enterè sa a, lè enterè, enterè ki pou fè monopòl vyolans lan sòti a, li poko aktif, mwen poko konn kilè l ap aktif, epi bon, nou espere vrèman e ta gen vrèman aksyon ki fèt pou prezidan Jovenel ta ka jwenn jistis. Menm si se nan dòmi nou ye, m pa konnen, mwen menm m pa ko ki wè, m pa wè nan ki wout prezidan ap pase pou jwenn jistis. Mwen menm se opinyon pa m. Si nou menm nou genyen lòt opinyon, mete sa nan kòmantè a, e di opinyon pa nou, di ki lè nou panse, nan konbyen tan, nan 2 zan, nan 1 nan, nan 1 mwa, prezidan Jovenel ap jwenn jistis, ki lè. Si nou genyen. Fè nou konn sa epi tou pataje ide nou sou videyo a epi pa bliye abòne sou Union 109 TV se chanèl tout moun. Ayiti son peyi eksepsyonèl. Nan plen venteyinyèm syèk sa nou ye, nap sezi wè Ayiti se youn nan peyi ki vrèman apa nan mond lan. Sitou nan Amerik la, Amerik Latin ou Amerik Santral, Karayib, Amerik la an jeneral. M panse nou menm nou eksepsyonèl. Gen yon bann ti malere ki ap ki fè yon sitting ki ap manifeste yè ki ke yo tap travay depi nan sant tretman kowona Borepo. Yo pa janm touche. Yo pa janm touche yon pyas. On piyas! On fèy zòrèy bourik kankou yo konn di a. Gwo towo yo. Sa son bagay eksepsyonèl li ye, se sak fè map pale de li. Eske ou janm tande direktè jeneral, direktè ap fè grèv paske yo pa touche? M poko janm tande sa. Eske w janm tande minis ap fè grèv paske yo pa touche? M pa ko janm tande sa. Gwo kad nan ministè ap fè kisa sa, gwo kad nan primati, eske w janm tande y ap fè grèv paske yo pa touche? Non. Kiyès ou toujou tande kap fè grèv? Moun ki pi ba yo e moun ki ap bay sèvis yo. Se yo menm. Moun kap vrèman, ben ki ta swadizan di kap travay sou avèk popilasyon. Kiyès ou tande ki toujou ap fè grèv? Se moun ki nan sante, enfimyè, medsen, se moun sa yo, se pwofesè, se yo ou tande kap fè grèv, ki pa janm ka touche. E nan yon peyi moun ap travay ou dwe l 24 mwa salè. Banm bon banm fè nou koute moun yo ki tap plenyen avan apre sa mwen map ale ma di sam sam anvi di a ou konprann paske nèg yo pap fè peyi son lòt bagay ayiti ap fè map fon map kite nou koute. Yo poko janm peye nou ok yo dwe nou 6 mwa travay pou yo ta peye nou donk nou vin la maten an pou nou vin anonse tout sa ki gen pou fèt nan jou kap vin la yo. Tande! Men kòman sa ye la, lòt bò a la. Moun nan travay, pandan 7 mwa l ap travay. Yo peye l yon sèl mwa. Yo dwe l 6 mwa. Kòb la sòti deja nan bidjè. Kòb la sòti deja dispatch pou tout moun touche. Yo menm ki la pou peye a. Yo menm ki la pou peye moun sa yo. E nan menm kòb la, kòb moun yo ye. Men yo menm yo touche. Mwen menm konnen gen pil moun nan leta koman yo fonksyone, gwo direktè yo sa yo fè. Lè kob la tonbe pou yo peye, peye moun yo, yo peye yo mwatye nan kob la, apre sa yo pran res kob la pou yo brase. Apre sa, ou men y ap woulo, y ap woulo, y ap di w kòb poko sesi, kòb poko sela. Anpil nan direktè, nan sante sitou paske se la m plis konnen, nèg yo se brasa yo fè, direktè yo, pran kòb yo, regle afè yo epi malere pa ka touche. Yo menm yo touche kòb yo, epitou yo pran kòb pò la, y ap bay ponya, y ap bay sesi, y ap fè biznis ak kòb la. E yon lè yo wè gen si gen twòp gen kèk grenn moun ki vrèman debòde yo chèch yon jan yo jere moun sa yo se konsa sistèm peyi a ye leta ki di lap li kòmsi ki ap konbat koripsyon tout kòman moun fè ap travay pandan pandan gen k gen 12 mwa gen k gen 7 mwa gen k gen 6 mwa li pa janm ka touche epi w di wap konbat koripsyon se ou menm kap ankouraje koripsyon kijan moun sa pral bay yon moun sèvis ki moun ki vini kòman lap fè bal sèvis. Li pap janm ka ba l yon bon sèvis. L ap toujou kòmsi sou dwaye moun nan. Oye gen moun k ap vini k pap janm jwenn sèvis. Se koripsyon Leta ap fè. Se Leta ankò k ap apovri moun yo nan fè koripsyon e li e yo k ap apovri peyi a. Pa gen lòt se se stil sa k gen nan peyi a. Antouka, pèp ayisyen nou menm nou nan ka, nou fèk kare nan ka e chak moun fon jan pou n sòti nan ka. Abòne sou chanèl la souple, neglij pa neglije mete yon like.